Bonjou bonswa tout moun byenvini nan fanmi top tech la siw nouvo pa bliye like abòne epi aktive ti klòch notifikasyon pou ka gen tout nouvo videyo nou yo. Bonjou bonswa ti moun e kòman nou ye m swete ke tout bagay anfòm pou nou bon wè jodi a m pral moutre 2 nouvo bagay whatsapp mete an ale nou pral nan 3 ti pwen sa yo. wap pran je e parent eskize wap pran paramèt ou pale nan konfidansyalite ou pale nan prezans an liy ou pa remake kounya lontan se te swa tout moun ou pèsòn kounya yo mete men kontak e men kontak sof donk sa yo fèk mete yo epi la ankò ou wè ou ka idantik ou ka idantik a dènyè prezans an liy nan sa vle di dènye fwa ou te an liy nan si ou pran idantik a dènyè prezans an liy nan moun kap gade ou yo ap wè ou an liy e nan lè ou te aktif. Ou te aktive ti bagay sa. Lòt bagay yo mete ankò ki nouvo. Se bagay ki rele avata la. Avata la ki se ki sa li ye. Ou gen dwa pran l, ou kreye yon ti tonton, ou mete rad sou li nòmalman, ou ba l look ou vle, ou fè l jan ou vle, epi ou mete l sou pwofil ou. Twazyèm bagay la se ki sa li ye. Ou gen dwa toujou mete yon pwofil san w pa nan fè screenshot emoji a. M pral montre w kòman. Ou antre nan pwofil la. Ou pran ti sa. Epi yo ba w plizyè opsyon. Galri pou met foto. Avata pou met avata. Emoji pou met emoji a. Donk m twouve sa vrèman enteresan pou m te pataje ti videyo sa avè nou. Pa bliye like, abòne epi aktive ti klòch la.